E ou menm son ti vagabon. Non men, tonton Bicha, gen anpil moun sou rezo a ki reyaji, E anba videyo a. Mwen menm tou m t ap poze tèt mwen kesyon, e m sur ke gen anpil moun ki poze tèt yo menm kesyon sa a. Èske pa t gen yon antesedan antre ou menm avan, byen avan Brother, brother, mwen poko janm rankontre moun ki rele, anfèt endividi ki rele Edo Zenny an nan vi m. M poko janm wè l fas a fas. J'ai été à Jacmel pendant plusieurs mois, e paske lè m soti Kap-Ayisyen, mwen te Jacmel e mwen ta pe konprann se la m tal pran manb mwen se la ke m te gen lè w gade apre kap ayisyen e pòtoprens jakmèl se twazyèm kote m gen plis fanatik I love you Anne les images sont là pour le prouver montre ke I love you Anne e tout sa w di la mwen m pral dèyè imaj mwen gade I love you Anne te enposib a jakmèl moun jakmèl gen dwa di w sa san pa menm bezwen al chache imaj ok te enposib se paske yo renmen pèsonaj yo yo renmen tonton bicha etc etc donk e Lou lou di ti tonton bicha a. Kisa w vle di? Non non men sa pa w di a ekivok. Mande misye nan ki sans ke li di l. Bon kòm w son nèg e yo di w ke yon nèg gen dwa bon m pa kwè Eddo Zenny konn li. Bon li pwouve ke li pa. Ou panse sa? Non misye di l pa rive lan lekòl. Li la di. Li di l pa rive lan lekòl. Li di w son si son e li menm se e e se biznis ki te enterese l. Son kamyonè papa l te ba l yon kamyon. Lè l te rive m pa konnen Katriyèm ane fondamantal oubyen m pa konnen ki klas, m pa sonje, m pa ka, m pa ka di sa m pa sonje. Donk, donk ou konn, yo te nan ti klas ke w fè a brother. Pwoblèm ki, sa k pase msye, si w pèmèt m. Edozeni panse ke li kòm Antre giyimè, yo di l te krache sou yon jij. Lajistis pa di l anyen e jij nan li menm pwobableman pa janm pouswiv msye. Epi kounye a la, li met nan tèt li ke tout moun se menm. A Tonton Bicha a se yon blak, se yon ti nèg nwè, e mwen menm ou pa wè m po klè, l al jwe sou sa. E vrèman, kiltirèlman, anpil Ayisyen, lè yo wè grimo oubyen yo wè yon milat, yo panse konsa, yo epate. Non, Edo, ou monte sou resif. Je suis du Cap-Haïtien. O non di Kap Ayisyen, je fè Vètyè an 1803, pa janm azade w pale avè m konsa ankò. San sa w ap jwenn repons pwopòsyonèl a jwè m ap ba l ou la. Wè jan sa w fè a, wè w di m ti tonton Michel, m di w ti vagabon. Pou pa janm fè sa ankò. O non di Kap Ayisyen. Se petèt pou la premyè fwa moun yo wè tonton Bicha eksite konsa. Non, non, non, non. J'ai une valeur. Si Do Zenny te gon valè, tout moun t ap wè l. Il n'a aucune valeur, se sa k fè ke l al azarde l atake yon moun tankou tonton Bicha. Ok. E gratwitman an plis. M pa konnen, kòm mwen zye l toujou wouj nan emisyon yo, bon m pa konnen, e e m pa konn kisa l ap rale ki koz ke li toujou nan eta sa oubyen eske l bipolè, pran medikaman w brother, you don't know me. Epi m wè msye al pale de izolan. M wè misye rabese Izolan an nan menm emisyon an. Bon nèg yo te vini m pa te m pa te envite yo. Nèg bay gad yo m fè yo ale. Donk wi m te ap swiv sa nan video a vrèman. Konprann? E Izolan pa nan menm kan politik avè m. Men Izolan son gran nèg brother. Ok. Son gran nèg. Il a travaillé dur, il s'est évertué pour atteindre le paroxysme. Onètman an plis. Ok. Ok? Donk respekte moun. E m konnen Izolan gen ti zo l nan men l. Kòm m konnen Izolan gon sèl bwat, fè tankou Bicha piti. Pran 3 bwat pou fè egri yo, pou fè egri yo fache. Paske gon seri de nèg kòman e lè yo gade yo wè 2 nèg nan koulè pa m e ki gen tout ora sa, tout an piblik renmen l, lè w pase yon kote se foul moun, tankou m sot Kap Ayisyen la, si w gen imaj montre, se foul moun, moun yo kontan, moun yo ap fè foto tout lajounen, Edo ta anvi tankou mwen menm, men si w egri brother, men un peu de respect, chache konnen signification de valeur, menm lè w pa gen aucune valeur mon frère. Non men kounye an e granmoun nan, e eske sa ta tradwi ke pa le fèt ke gen de moun ki a pwoksimite de ou menm? Anvan poze kesyon an, pèmèt mwen wi, E anpil moun wè ke m pran tan pou m reponn Edo. Je ne suis pas dupe. M pa yon egare, m pa yon enbesil. Nan moman misye fè atak la, apre m vin konprann poukisa atak la. Ok. E poukisa atak la? Je suis l'un des ambassadeurs du Nord et du Cap-Haïtien en particulier. Ok. E se fèt Okap. Nou te prevwa resevwa anpil moun. Antanke anbasadè de Lavil du Cap, m pa pwal m pa pwal antre nan yon bif avèk Edo Zenny pandan ke m ap resevwa moun pou m ba misye ora m, 2 milyon de fans ke m genyen pou m al pataje yo avèk Edo Zenny. No way! M pi smart ke sa mon frère. J'ai pris du temps. M pa janm batay avèk emosyon jan w ap batay avèk emosyon an. Fè trè atansyon. Fò w chache konn advèsè la ok. Respekte m pou m respekte w ok mon frère. Donk, M pa m pa te vle gate, m pa te vle gache evènman sa ki sot pase Okap la, paske m te gentan konnen l ap byen pase. Efektivman, li te byen pase. Alò pou m al pou m al pou m al gate sa k sot fèt nan vil mwen an la a, nan bif avèk Ti Djo, e e padon, avèk e non Ti Djo s on s on m pa ka konpare l avèk Redo, s on vagabon. Ok? Non men, non men kòman ou pral konprann sa e E menm si, èske m pa ka di lyen zanmitay ou koupe ansanm avèk Ti Djo, men. Jiskamenttan pandan m ap pale avè w la, m pa konnen m ganyan avèk Ti Djo. Si li, li konnen li gon pwoblèm avè m, sa se li. Men mwen menm pèsonèlman, gade, isi an se kay tout atis. Ti Djo toujou vin la. Si w gen imaj ou mèt montre yo. Se kay tout atis, tout atis toujou la. Donk se, se mwen, se, m pa bezwen la pou yon atis rantre lakay mwen. Ok. Donk kay Toto Bicha se kay tout atis yo pratikman. Bon, si chak atis ta bezwen yon kle kay mwen, m prèt pou m pran le risk. M pa gen pwoblèm. E Ti Djo se yonn nan yo. M pa gen pwoblèm avèk Ti Djo. Ok. M gen pwoblèm avèk fason ke li t al eseye defann tèt li. Men m wè se te emosyon e sa k fè m pa son trè sou sa. Tou depan de li, pwovizwaman. M ta renmen w, m ta renmen w lanse yon mesaj paske gen anpil moun ki ta renmen konnen definitivman ki sa. An en mo, banm, banm al dirèk. An en mo m pa gen anyen avèk Ti Djo men m pa konn pou li. Se sa m ka di sèk. Non men pa bliye misye te di l ap tann apèl ou tou. Bon, eske l te di l de tou kè, nou pa konnen. Bon, akout, mwen menm ak Ti Djo nou, bon gade, dan, dan de semèn mwen menm ak Ti Djo nou pral jwe ansanm, sou menm stage. Kèl è le pwoblèm? Bon, sa ka toujou, sa ka toujou rete, gade, sa ka toujou rive nou rete de manyè pwofesyonèl. Bon, whatever, n ap rete de manyè pwofesyonèl ke whatever sa vle. Lesansyèl, nou gon stage nou pral pataje a 2, m fè 3 zan pa byen avèk Don Kato. Pèsonn pa janm wè sa on stage. Ok. Hermano avèk Shoubou yo fè anviron 30 ans yo pa janm byen. Daprè sa m tande. Si m fè erè ya korije mwen. Men yo toujou delivre nòmalman. Donk yo vin fè travay yo a. Yo vin fè travay yo a. M pa ka gen pwoblèm avèk Tito. Donk yo peye nou pou n pataje yon sèn ansanm. N ap fè djòb la that's all. Ok, enteresan. Sa depan de li. Pou nou retounen nan, pou nou retounen. Non, non, non, non. Eskize m wi. Pou m pa pèdi fil ide m. Misye di ti atis. Ok? E se moun tout atis renmen travay ak li a. Ou konprann? Ok. Lè misye di ti atis, m ap reflechi m di kèt, kiyès ki Tonton Bicha? Men m wè se moun ki ap sipòte timoun yo chak ane atravè Fondasyon Tonton Bicha. Ok. Nèg Edo Zeni ap di ti tonton Bicha, men son nèg m wè foto l nan plizyè bus an Ayiti. Edo bon m ta anvi wè pou yon moun tèt pa dwat al mete foto Edo Zeni dèyè yon bus. Non men poukisa w presize tèt pa dwat gen moun nan? Men kout, men gon pawòl yon nèg di, tèt ou pa ka dwat brother. Fò al tcheke doktè w pou yo ba w medikaman, oubyen si w sou medikaman moun pa konnen. Epitou, yon nèg ki sou medikaman, reyaksyon ou deja tout moun deja wè sa se moun tonton bicha se moun ke m wè fotol dèyè tout bus tonton bicha se son moun ki gon valè son moun sal vle l toujou genyen l se moun m sonje depi m piti m te di ke fò m marye avèk on medsen ok men jounen jodi a madanm mwen son medsen l ye edozeni bay on ti imaj non. Ok. Ok? Montre yo djaz la. Men, kèt. Ou konprann sa m vle di w la? Nèg la gen dwa egri. Tout sa fè nèg la egri. Ou konprann sa m vle di w? Donk, nèg ou di ki Ti Tonton Bicha a, Edozeni, s on nèg m wè New York Times pale de li. S on nèg m wè tout gwo jounal yo, Le Nouvelliste ap pale de li ase souvan, ki fè prè de 5 Anviwon 5 fwa premye paj tikè magazin e ki te menm arive pou yon tikè dò du meyè aktè. Ou janm fè premye paj yon jounal? Ya mete w nan nan ensolit. Ya p mete w nan ensolit. Sètadi nan bagay de zenkwayab men vrè. Ok. Ou konprann? Se nèg ou di ki ti tonton Bicha a, non sèlman New York Times e deplase poul vin lakay li pou interview paske se konsa mte vle mte di mpa prale se yo pote vini nèg ou di ki ti tonton Bicha se moun kem wè TV 5 monde vin lakay li se tonton Bicha sa kem wè radio Canada fon reportaj sou li de 15 minutes Yow se moun wè Miami Herald pale de li yap janm pale de ou dayè tout sa ou wèm di ou yo se jounal yo la sou entènèt la al tout moun ka verifye. Ok granmoun nan chif yo la prèv yo la donk nou pral gade e nap pèmèt chak granmoun ki ap swiv uh. Eskizem wi si w pèmèt mwen tonton Bicha. Map diw sa ankò se publiciste ki pi chè a pou tout caraïbe la. Donk se pa pou Ayiti. Se pa pou Ayiti sèlman. Yow! Un peu de respect! Tankou nan mizik Don Kato. Un peu de respect pou un granmoun kòm mwa! You know I'm saying man? Yow man! Pran medikamon w! E m swete ke se dènye fwa ou lonmen nom nan bouch ou paske depi ou fè erè a m toujou sou bif si w pat konn sa. W al monte sou yon resif, w al atake yon advèsè ke w pa konnen. E dayè m pa janm fini avèk bif. Ok? Se sa k fè m fonksyone avèk pwopòsyonalite. Ou wè, ou di m ti tonton Bicha, ou ap wè m di w ti vagabon Edo Zenith. Eske m te ka pèmèt pou pou mal di Gracia Delva Ti vagabon, Graciadè va respekte m paske l konnen kiyès ke m ye. Ou pa konn valè m. Mwen menm se pitit de ansyen malere. Yo pa t save, men yo pa t sòt. Yo tèlman pa t sòt ke yo te mete m lekòl e yo te okipe m. Mo sa a fò, fò chache konnen sa vle di wi. Non men mwen menm map chache konnen. Yo te okipe m mwen menm. Sa vle di yo te okipe pitit yo. E mwen menm, ki sa m fè? Mwen vin okipe pitit mwen mwen menm. Men, men. J'ai quatre enfants, mwen okipe tous les quatre. Ok, Tonton Bicha. Paske, eskize m wi, nan sosyete, gon jan pou yo wè w. Gon jan pou yo wè w. Y a ce qu'on appelle l'éthique. Al chache konn sa mo sa vle di. Non men gon bagay ou di la ki Dènye liv entèlijan. m kwè misye li se Ti Malis. Ok. Edo Zeni, li wè, li wè, li wè, li wè Edo Zeni tèlman sòt, li wè yon madanm kanpe konsa, yo mande l, yo ko wè, a wi, yo mande l kiyès la, li di madan Kolo. Sa se a, yo rele madam a. Al lekòl. Kòman yo va, kòman yo va de, kòman madan Kolo a Koman? Enben li yon gwo madanm li panse se madanm li yon madanm li panse se madan kolo tandiske se se a nan ti malis la. Ok. Ok sa se premyè mitan an lè w pare pou dezyèm mitan an kounye a mwen menm m a rive m a rive sou. Non men gon bagay ou di la ki enteresan m bezwen m bezwen konnen mwen menm. Non dezyèm mitan an vle di ke Jan l vini an konsa m ap resevwa l. Gen yon pwoblèm, l al rezoud li lan Louko Désir, lan emisyon Louko Désir ki se yon emisyon trè anime e ki se yon emisyon phare ke tout moun konnen. M twouve sa c'est une impertinence. M gen yon emisyon tou ki rele Allo Senatè, epi m di a tèt mwen, hey, fò m bay Bicha yon ti sekwe. Epi m fè emisyon mwen epi je parle de Bicha e je parle de Izolan e m pale de tout bagay yo ki te pase a mon grand etonman men mwen m panse sa sarèt la e Bicha al Okap lan lan fèt Okap. Yo poze nou kesyon sou Ti Djo, yon zanmi nan lari poze nou kesyon sou Ti Djo. Li vire kesyon an, li di Ti Djo se zanmi m, ke se nan mouda kouzen l ye. Epi lè l ap fini li di Edo, al aprann li yo, jan l konn fè a, al aprann li yo oubyen al aprann li. M di a bon, anben ok, yo oken pwoblèm. M di oken pwoblèm. Kounye a m fè yon emisyon, m mete Bicha chita pou m aprann li lavi. Kisa k gen nan lavi? Bicha fache. Bicha reponn mwen, l fè yon moun vini, m pa konn si nèg, m pa konn nèg la men m pa konnen, m mande si se yon moun ki konn fè emisyon deja, bon se premye fwa m wè li, m pa konn si l gen, bon si l gen yon emisyon Phare, m pa konnen. Epi m wè Bicha ap. Pi ap pèse. M di a, sa m di yo genlè mache nan venn Bicha. Bicha fache, Bicha vekse, Bicha ap joure, Bicha pa menm konn, menm mo yo l pa ka di ankò, Bicha di yo son entèlektyèl, epi Bicha ap fè fot. M di gèt. Monchè, m pa regrèt. Pou yon nèg di li fin fè tout klas li, epi li pa ka fè diferans ant pòte a ekivòk, on ne dit pas porter, yo di prete a ekivòk. E m salye ki sous Abba sou track sa. Donk lè m wè sa m di oh! A yon nèg ki di l konn li. Bon men pito m di m pa konn li lè m fè fot yo di a m pa konn li. Avèk yon nèg ki di l konn li epi epi l ap fè de fot grav. Wi. Alò kòm misye son m padone l toujou wi paske kòm misye son Son vedette nan sa paske lè lap fè bagay li yo humour li yo li konn di bwè dlo lèt m panse se nan humour lan ke li paske ou konnen lè yon moun fè sa tout tan donk ou ka vin pèdi sou bagay ou paske m te gen yon zanmi m ki rele Rolando Delgado. Misye rele Dado, misye ap viv Ozetazini. Misye te kite yon djòb paske misye di mwen a yon epòk ke li ta, li ta, li te nan yon, li te nan yon sant sikyat kote moun fou ye. E moun fou yo, chak ke yo pale devan li, li ap fè ren, ren, ren, grimas. Epi misye di li rive yon jou swa lagay li, li kanpe devan li, li gasi tonbe fè grimas tou. Li di eh m pa pral nan djòb la ankò. Pase li ret konsa l ap repete sa moun yo ap fè pase tout lajounen an l pase yo zafè m padone li sa. M panse pòtè a ekivòk oubyen prete a ekivòk se pa espre l fè. Li gate. Li gate. Men misye gate nèt pandan tout emisyon la se l gen anpil bagay li fè. Wi li gen yon pakèt bagay li fè. Li di anpil fay. Wi. Kòm yon nèg ki konn li. Wi. Donk nou kite sa yo n ap avanse. N ap avanse. Men sa m te vle di. c'est que ce soir et encore une fois je remercie et je vais remercier et m'a remercier tout et moun ki sou Facebook yo et ki pati a yon bò bicha c'est une très bonne chose vous savez pourquoi se lè yon nèg konprann li nan tòp epi l konprann li ka di sa l vle Epi lè l gade l wè piblik la 90 pou san pa avè w ah il faut faire très attention wi Bicha paske si w pran si w kandida w pran premye kalòt wi la ou pran premye kalòt paske si w gade Facebook la si w fè moun k ap travay avè w gade Facebook la ou melanje piti ou melanje paske pa bliye Ko trete m de moun wouj. E bagay mwen yo pral vini la. Pa bliye ko trete de nèg sòt. E m te fè w lamoral deja. M te di sèvant ki lakay ou an. Jeran lakay ou an. Nèg ki lave machin ou an. Demen maten, pandan m fin fè emisyon sa a depi YouTube oubyen Tripotay Lakay oubyen tout moun, Johnson Napoléon paske m sou bagay li la a ke m remèsye. E tou kola kola e choukoun m remèsye li e ki bon m wè Johnson fon bèl pòs tou donk pou m pa pèdi n ap di ke moun ki lakay Bicha sèvant moun k ap travay lakay li demen maten lè n ap ba l peti dejene e si l gen koutim sa yo si l pa manje nenpòt kijan. E si lap manje lakay li le demen maten il faut le lui dire fò nou dil fò nou di bicha a fò pa fè sa non lè wap joure senatè zeni de ti vagabon e lè wap dil nèg sòt ou pale avè nou tou wi paske nou pa konn li non tonton bicha men nap baw sèvis nap fè manje pou ou nap lave machin nan pou ou. Edlo Zenny ou konprann nèg sòt pral fèm pè m di w non nèg sòt pa fèm pè paske lavi c'est un choix je l'ai souvent dit map re di l ankò je n'ai jamais aimé l'école depuis mon enfance depuis m piti je me souviens quand j'allais à l'école chez les frères de l'institution chrétienne à Jacmel j'ai passé mon enfance chez les frères. Se manman m ki te konn ap mennen m e men manman m te sere nan men m jiskaske m rive devan pòt la. E je pleure. Je n'ai jamais aimé l'école, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. D'ailleurs, laissez-moi vous dire Bicha. Eske Neïma konn li? Eske Michael Jackson ki a fè li fè hit dans le monde konn li? Eske Maradona te konn li? Diego Armando Maradona Hein Ainsi de suite Eske Neymar konn li? Leo Messi Gon pakèt nèg Eske Messi konn li? Donk il faut pa fòn pa fè pèp la sa. Fòn, e sa fè m di nou fòn vize byen, fòn drene moun yo, pa fè moun yo konprann ke sèt yon konplèks de navwa pa ete a lekòl. Se pa yon konplèks. Se pa yon konplèks. Fò w konnen Bicha, ke gen moun ki ka al lekòl, gen moun ki pa ka aprann. Gen moun ki pa vle aprann, gen moun ki ka aprann. Il fò fè sèt diferans. Sa n ve pa di ke m s on nilite, non. E pa vre, paske manman w, manman w pa on nilite, manman w pa on moun sòt. Okontrè, manman w trime pou l rive pou l mete w lekòl pou w ka fè de avansman. M panse ke il fo pa souzestime e eseye de minimize on nèg ki pale bon pa egzanp Mike Tyson se de moun se de moun ki ki depase bicha 150 milyon fwa donk fò dakò ke wap ere e ou konprann lè w di moun nèg sòt m di w sa ankò pa di sa ankò. Paske ou wè se yon kandida ou tou pèdi eleksyon. Paske majorite moun ki pral vote ou, se moun ki pa gen yon doktora oubyen yon diplòm nan men yo. Sa ne veut pas dire ke se des enbesil, oubyen se des nigo, oubyen se des bagay, non. Ou plis sanble a yon nigo avanse. Vrèman hein. Men m te di ke nou pap joure, m pap joure. M pap joure se konsèy m vin ba w aswè a. M vin baw konsèy paske m wè ke lajan fè w pèdi tèt ou. M fèt nan lajan. Tout moun Jakmèl ap di w sa. M pa janm kite lajan pase devan m. E dire ke mwen renmen lajan. E dire ke m batay pou m gen kòb. Pa bliye ke m fèt nan fanmi ki gen kòb. M fèt nan fanmi de twa. Shella, ti lòt ti sè m ki rele Rita ki ap viv Ozetazini, epi Shella ki Jakmèl la avèk mari l Joel Caroline. Pa bliye ke m pa m pa fèt nan yon fanmi pòv. Men je suis resté simple comme je suis. E lajan m nan vil Jakmèl, nenpòt ki moun, menm mes ennemis politiques, m pa di mes adversaires non, Mwen di menm mè zenmi politik dan ma vil, dan mon depatman ap di w ke Eddo Zeni est un homme de coeur. Se pa yon nèg ki sèvi non. Mwen la nan vil mwen in e kòb mwen lan popilasyon. Sa vle di ke je vi avèk popilasyon la ou je suis né. Konprann sa m di w la wi. M pap fè pedan. Je me souviens que j'avais mes mes 8 ans. M avè mes 8 ans. Sa fè non. M avè mes 8 ans. Je sortais de l'école et il était peut-être une heure et demie, deux heures de l'après-midi. Kan moun Jakmèl konnen sa m ap di a, alò moun ki nan senkantèn yo konnen, nèg ki te pwomosyon m konnen. Lè m rive nan kafou kafre a, papa m te gen yon magazen sou Bele a, kote n rele sou Bele a, tout vil de pwovens gen Bele. Lè m rive sou Bele a, m gen yon ti, yon nèg k ap mande, ki yon timoun ki nan menm laj avè m, ki di mwen, Edo, m pral lekòl lannuit, a, aswè, m pa gen soulye. Fè m kado yon soulye. M retire soulye ki te nan pye m nan, m fè l kado. Lè m rive lakay mwen, papa m kale m, men apre sa, Papa m te dakò, paske li pa t konnen, li panse ke se soulye m voye jete. Men lè l ap bat mwen, m ap esplike l, misye kanpe baton an, misye di m konpliman. M retire soulye nan pye m nan pou m bay yon timoun ki pa t gen. M te gen uit an. M pa t bezwen senatè, m pa t bezwen depite, m pa t bezwen majistra, m pa t konnen sa k te majistra lè on etè sou Duvalier alepòk. Donk se pou te dire ke afè de trete moun de nèg sòt la, E poze. Poze paske sa n'existe pas dans le monde ok ou ka manke ou ka manke sou sa yo rele background intellectuel ou wè ok e Bishap pou m fin a bò sou sa fò m di w ke ou ka fin fè klas ou Ou gen yon papye nan men w, yon diplòm epi ou pa konn li. Fè trèzatansyon. Paske konn li an vle di yon pakèt pawòl. Kon entèlektyèl la, fò l resikle, fò chak tan l ap travay, kontinye, kontinye, kontinye travay. Sa vle di gen nèg ki gen doktora, gen nèg k avanse, l gen yon lòt doktora, yon lòt bagay, li avanse. Non. Se pa gen yon diplòm epi sa sa rèt la epi ou se yon entèlektyèl. No way. Al di Samabya mande nenpòt nèg Samabya se pa sa. Map ba w yon konsèy ankò e mesye pare mwen, pare mwen. Aswè a m'pral fè yon challenge avè w. E map kontinye fè challenge avè w paske je n'ai pas peur. Dezyèm bagay, m'pa gen anyen pou m pè di. M majistra deja, m senatè deja, mwen gen mwayen m fè biznis mwen, map konstwi bagay anndan peyi a, andeyò de peyi a map konstwi tou. Lè m di w m ap konstwi a, m ap fè biznis. Je suis un commerçante. Ou wè m di w li plizyè fwa? M al vòlè nan Leta. Edozeni pa vòlè nan Leta. Pi gwo fòs Edozeni, se ke m fè sizan senatè. Michel Martelly mè temwen. Ekip Michel Martelly mè temwen. Je n'ai jamais volé Leta. Sou lavi C'est un ancien sénateur qui s'exprime et map gen tout chèk ki sòti pou ou map gen tout et map prezantel a la près poum di w ke lajan wap ekzibe, Mercedes wap ekzibe dans un pays pauvre! Ke Edo se li. Tout moun ki ap menl konnen m renmen machin. M te gen yon Range Rover paske se Range Rover m te woule. Range Rover pou pou gouvènans pou pou ka konprann sa l ye se yon machin yo te fè pou larèn dangletè. Ok fò w konn machin pou w woule Range Rover. Ok. Edozeni te vann li paske m te fè yon konsta ke gen twòp moun pòv anndan peyi m pou m ap woule rannjwover. Edozeni te fè l. E tout moun Jakmèl konnen m pase plis ke twa a kat rannjwover men lè peyi a vin mal anpi, je me suis dit, ah! Edo ou pa ka fè sa non. Ou pa kapab woule Range Rover ankò. Epi m pran yon machin nòmal. M pran yon Prado nòmal, le commun des mortels pran yon Prado. M pa fristre pèp la. Non, Edo Zenny pa fè l. E dire ke m vann machin e m renmen machin. Sa se m ba w yon ti egzanp. Aswè a se moral la m vin fè w. Et où, où exhiber madame, aucun problème. Le du beauté, le relatif, ça dépend. Et encore une fois, pas encore une fois, je salue votre femme mais respect. Parce que Bichard est en guerre, qu'il n'a pas besoin de rentrer. Et Bichard dit que Li te bezwen mare an doktè. E y a bokou de jan ki m'ont aple pou me di ke kot madanm ou te lekòl a Santiago. Yo ba m menm non an, CUUMM, m pa sonje. Brèf, m di yo sa pa enterese m, je n'ai rien contre ni les enfants de Bicha, ni la femme de Bicha. E Bicha k antre madanm li ladann avèk 16 anfan. Non, non. Se pa menm yon bif. M reveye Bicha. Paske bicha te nòmalman fini. Se edozini kap reveye bicha la. Paske bicha nè pli ryen. E poum pa di ke jesifwa te jwe plis pase w, kouman fè jesifwa pa gen kay ou genyen an? Alò m pa konn konbyen kay jesifwa genyen, men yo dim jesifwa plizoumwen. Men jesifwa pa gen mèsedès. Ou pat jwe. Donk ou pi entelijan. Donk ministè la kilti se pou ou. Ministè touris se pou ou. Palè nasyonal se pou ou. Je konpran. Men fòs Edozeni se sa. Se ke jodi a Michel Martelly ka vin la e pou l mande Edozeni padon. E je suis un homme fidèle, laissez-moi vous dire que pwoblèm mwen gen avè w se ke Ti Djo e zanmi w. L ale lan, w al, w al, w al, w al sou yon tab piblik pou w al manke Ti Djo Zenny dega. Paske Michel Mately est un ami e lè an zanmi an lan pwoblèm fò w kanpe bò kote l. E se sa fè m ensiste a Michel Mately pou m di l konseye k ap di w pa pale yo, yo fout ou lan tou. Mwen kòm zanmi w m di w m mande w pou w pale, esplike piblik la, esplike pèp ayisyen manda w. Ou pa ka di m w ap fè piblik, w ap fè silans. La mort de Jovenel pa ka fè silans prezidan. Ou wè m reyitere la. M pale ankò pou m di w madanm ou ou di madanm ou s on s on medsen se kòmsi m ta di w s on se kòmsi m ta di w se le pic du mont dor se se pi gwo bagay ke w ka fè nan vi w s on twofe s on twofe mèsi madanm s on twofe se pa yon twofe paske m pral di w yon bagay men mwen kontan a madanm mwen madanm mwen te gen 17 an Ok Nou marye fwa madanm mwen te gen 21, 22 ans. Nous allons avoir nos 25 ans de mariage. Nous allons fêter nos 25 ans de mariage. Mwen gen 4 timoun avè l. Men lè m te rankontre a madanm mwen se pa t yon doktè m te wè, se te la pèsòn moral, la pèsòn ki te devan mwa, la pèsòn fizik. Nèg ki pat al lekòl la ko di a mwen konn ki klas li fè twazyèm ou pa ka konn ki klas ou fè e pa nèg jakmèl ou ye èske m konn ki klas ou fè m pa konn ki klas ou fè m pat okap oubyen m pa konn okenn kote si w te okap vre si w se kapwa vre paske yon kapwa pa ka nan eta w moun okap pa ka nan eta w bicha no way li pa ka nan eta w. No way. Kabwa m konnen yo frekan komsi avek e pa frekan non e pa awogan non kabwa ke m konnen se moun ki gen pèsonalite e se moun ki gen merit paske yo gon fyète ou pa genyen ou menm ou pa ka vin diminye moun ou pa genyen epi m pral prezante w yon bagay je vè te prezante ma fam. Ou gentan pa mwen la wi. Banm ou banm ou mpral montre ou madanm mwen ou dim madanm ou son medsen em su ke madanm ou m su ke si jou lò fin pale lan lan bagay la si madanm ou Pat yon medsen ou mouri lontan. Pase janm wè w pale ya ou tap fè yon kriz kadyak aswè. Se madanm ou fè yon jan pou ou madam mèsi hein pase nou tap pèdi yon komedyen a se yon kriz kadyak ou tap fè e madanm mwen se yon moun ki e kot wè li la ki nou pap fè pedan non ki te etidye e e Harvard ki pral fini e e epi li se prezidant anfas Ayiti. Banm ti foto yon bèl fanm medam e mesye medam e mesye non pa byen montrem li madanm mwen men metel la pou m gadon bèl metel la m pat gen 25 ans medam e mesye men challenge mo viral la misye montrem madanm li epi li di madanm li son mèvèy bon mwen di w bote a relatif epi bote chak moun gen bagay pa yo ok men mwen renmen madanm mwen je vais avoir mes 25 ans aswè a map demantle w nèt paske w pa anyen nan peyi a m di w sa. Ap di mwen ap di gad banm foto e bèdouran jan banm foto avèk ti bebe a banm foto banm foto ou pa gen ou gen wi ou gen monchè ou pa wèl si ou pa wèl pa gen problèm pa al gate bagay la medam e mesye kontanple hein Kontanple madanm lan. Bon w imajine m pa yon bèl gason, men m pa lèd gason, imajine pitit nou, se bèl bagay. Brèf, m te vle fè challenge an avèk Bicha. E madanm mwen se yon moun ki ap okipe l de anfans Ayiti, anfans Ayiti, bon ou deja wè mo a, non an, ou konprann sa l ye. Oke, e m t ap di w tou, m ta pral bliye, nou avon fè bokou de klinik mobil dan depatman nou. M espere ke madanm ou fè lavò, paske yo dim kandida, m pa konn aki sa, se kazèk, se asèk oubyen si se delege de vil, bon m pa kwè w ka monte pi wo. Brèf, an avans, Ayiti son peyi tèt chaje, ou pa janm konnen. Ou pa janm konnen. Donk, m montre w madanm mwen, m montre w madanm mwen, e m ta swete ke ou fè klinik mobile a madanm ou Okap. Paske w pa kab di Okap, Okap, Okap ou se Kapwa, Lakra, Fyète epi w pa regle anyen pou Okap. Kisa misye fè pou Okap? Sa w fè pou Okap? M pral montre w menm yon lekòl pandan w ap di m nèg sòt la, ou di a misye fè katriyèm, senkyèm, brèf tout sa w vle. M pa t al lekòl ditou, sa n me deranj pa. Sa k enpòtan mwen sè se ke je sui ojodi, se ke je reprezante dan ma vil natale. Pa dan le peyi non pitit, dan ma vil dans mon département ce que moi je représente sa m reprezante jodia li k enterese m montre misye pa m wè non ok mwen m anba live lan m ye la m ap kòmante m ap pataje ak misye aswè a misye konn m ta pral joure manman l m ta pral di jan l fè a li joure joure joure joure èske w konprann li trete m de ti vagabon un homme qui a été sénateur de la République maire de sa ville w ap trete m de vagabon men m p ap trete w de anyen aswè a m ap fini avè w jantiman. Mèt nan bral di w Okap fè w fon bagay. Bwè izolan, izolan, aswè a m ap di w yon bagay. Edozeni te gen yon pwoblèm e se yo k kreye l. Paske sa k te pase ant men men m avè w la, se te mwen avè w k te konnen l. W al nan televizyon, w al nan televizyon, w al pale sou mwen. W al di Edozeni imilye w, m pa t imilye w. Dayè m pa konn pè moun. M pa timid yo. M te gen fouk mwen, ou gen fouk ou. Mwen sèvi ak fouk mwen paske m chèf. Mwen gen 33, 34 an. Majistra vil mwen. Yo di m ekip sa a se yon ekip k ap kraze. Menm, menm, menm, menm si yo monte sou stage la, y ap kraze stage la. Men menm mwen di non. Ou poko montre m monchè. Ou gentan lage l, ou pa bay pwoblèm. M gen lekòl mwen fè. Nan pala izolan monchè. Baga pala izolan epi ou lage l. Ou lage foto a kite fin pa non kite fin pala izolan monchè. Ou fè m confuse. Alò m di izolan si te gen yon bagay ki te pase nan mitan nou pase m wè misye pran yon li pran yon kòm si l ta dwe pou vin pote goumen avè l. Bon si m te gen yon bagay m te fè avè w izolan men men mwen mwen mwen mwen kou l. M pa pral di w m eskize m non. M pa dwe souri paske foug mwen, m te di w tou dènyèman, m te di w tou dènyèman, si w retounen Jakmèl mwen Mayistra ankò, mwen Mayistra ankò, epi ou vini san envitasyon, m ap break ankò, ou p ap jwe ankò, m te di w sa dènyèman. Men aswè a m wè misye ap pran w, ay misye te di w nèg sòt tou wi, Izolan. Misye di King Kino ki s on ikòn nan peyi Dayiti, a mesye, m ap pale w de King Kino. Ya. Gingillo pa kanmarad ou. Ou pa ka rive nan zòtèy Gingillo. Ou ka ranpe nan tout ministè yo, m di w m ap vin a prèv wi lòt semèn. M ap vin a chèk. Ou konn Ayiti ki jan l ye. Ha! Depi yon nèg di w l ap vin a chèk, l ap jwenn ni wi. Yo jwenn chèk ministè dete, yo jwenn chèk, yo jwenn chèk tout kote. Ou pa travay. pou gen kob ou genyen. Ulcc! Prenez note! Prenez note! Ou ou manke kinkino. M te ekri pou ou de twa ti bagay. Fò m gade yo pou m pa pèdi pou lè m fini m pa di m pa di woy m te bliye di msye bay sa. Èske w konprann? Donk e Nou pral nou pral pi lwen. Challenge aswè a m fin montre w madanm mwen. M fin montre w madanm mwen. Ou montre madanm ou avan yè. Bon piblik la a jije. Ok ya jije. Lòt bagay m ta di w e Chrisfort swiv mwen. Kounye a m ap fè yon challenge avè w. Izolan ap konstwi ap repare yon lekòl la. Akayè Izolan bay moto Izolan pou yon ekip foutbòl li mete anlè kisa w fè ou menm? Ou di ou bay 2 ti valiz e bay bay grimas ou bay ou konn konbe timoun mwen voye lekòl ou konn konmen moun Edozeni gen la pandan map pale la ki doktè sou kont mwen ou konn ki nan lòt peyi pandan map pale avè w la konbyen enjenyè ki nan lòt peyi ki sou kont mwen e menm lè m pa bay kòb Magazen m Lè moun yo bloke se Edozenik ba yo papye pou di ke m ap responsab Je suis utile Dans mon pays oubyen dans ma ville natale oubyen dans mon département E mwen ki bay papye pou m di blan an m asepte pran moun sa yo m ap ba yo 400 dola ameriken pa mwa pou m peye kay pou yo. E dèfwa m oblije fè l. Dèfwa moun nan gen kòb, se jis papye legal la l bezwen, m itil a sosyete a. Enbesil la, nèg sòt la itil a sosyete a. Kounye a m ap fè yon lòt tchaleng a yo. M ap gen yon nan tout wi. M ap gen yon nan tout. E. Chrisfo lage lekol la mwen. Lekol sa e pa kob ministè la kilti non. Ke mal bay fo dosye pou m pran 4, 5, 6 konpayi epi m mete pa egzanp tel bagay tel bagay pa egzanp le gran kisa epi yo pran kob sou yo non e dosye li pa janm fè sa non. M fon lekol wè lekol. Konsa m fè l poukont mwen. E pa moun non, m pa gen yon goud deyò. M pa gen yon moun deyò ki ban m kòb. M gen kazèk nan zòn nan ki rele Gomè Senlwi. Ki a 20 pousan ede pou fè sa. Ou konn nan ki jan? Li fè moun nan zòn yo. pote wòch, pote sab, pote e tout lòt bagay nou peye bòs, nou peye sesi, nou peye sesi. Son an pa soti, son an pa soti. Li bon? Ok. Li bon? Klè, m pa vle sa m ap di a la pa soti non. Ok, li bon. Ok? Donk, tout bagay an fòm. Klè, lekòl sa w wè la a, e mwen k fè l pou kont mwen, Edlozeni k fè l. Lekòl sa a, make, ba mwen, ba mwen plak la. Plak la. Plak lekòl la. Mete plak la mwen, pou misye wè, pou misye al fè lekòl Okap. Avan w vin pale avè m ankò. Vin radote, fè moun kanpe bò kote w, met linèt nan yo, fè makak. Non! Al fè lekòl apre sa. Ou wè reponn m p ap reponn ou ankò. Twò tò pa montre m lekòl ou fè. Menm jan a izolan. Izolan m di w sa aswè a. Bon men men Edlo Zeni nenpòt lè m wè w m ap ba w lanmò men l pa pran nan men m ap ba ou l. Paske w gen de bagay ou fè w sanble a sa m ap fè a. Pa bliye pa bliye tou izolan pa bliye tou ke misye te trete w de nèg ki pa konn li.